Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou gen de emisyon spesyal ke nou pral pwopoze ou e nan kad emisyon sa yo nou ale trè lwen nou ale trè lwen paske li evidan pou nou wè imaj peyi nou li evidan pou nou konprann eee tout sa kap pase nan peyi nou. E nan kad emisyon sa yo, se sak fè nap mande chak moun ki nan entènasyonal la voye patisipasyon pa yo, moun ki kapab ede pou yo ede paske ekip nou ale trè lwen e nou vle kòmsi pote dotre zimaj sou chanèl sila a, se pa sèlman ap pale de gang, de gang, de gang, o pwen ke bokou de jan nou trèt de bandi. Men, se gang nan ki a la yn, se gang nan ki nan aktyalite an, se yo kap fè e defè nou oblije pale de gang. Men jou peyi sa stab, ebyen. Afè gang nan, nou pap janm pale de li ankò. Nou gen kapasite pou n fè lòt bagay. E nan lòt bagay nou gen pou n fè yo, nou deja kòmanse ak pwojè sa a e sa k fè n ap mande chak grenn moun pou kapab pote kole. Direksyon lakomin de Boukankari. Nou antre nan komin sila a, premye konsta nou fè se ke pa gen wout. E dabitid nan peyi Dayiti, lè w depite ou majistra, fòk ou fè pwojè. E depite a se pawòl li sa, se pwopoze. fè de pwopozisyon de lwa. Men kòm peyi a antre nan lojik sila a, tout moun oblije antre ladan l. Moun ki te depite nan komin sila, paske komin sa a te fè yon sèl avèk Mirebalais, Mirebalais Boukan Kare, se te li ki sikonskripsyon an. Men le fèt ke yo te vote pwojè de lwa ou pwopozisyon de lwa ki akse sou delimitasyon teritoryal, ebyen Boukan Kare ta pral vin yon komin endepandant, ikonpri Mirebalais. Ou ta pral jwenn Dekolin li menm ki pran yon lòt manda sou Mirbalè epi ta pral genyen Jude Jean kòm depite nan Boukan Kare. Boukan Kare lage pou kont li. Boukan Kare pa gen otorite. Boukan Kare se yon komin kòmsi pa gen wout, pa gen anyen ki ap fonksyone. Le pire dans tout ça c'est parce que nou fè 2 lòt konsta kote ke w ap gade pou wè. Kay ki loje ofisye deta sivil la. Espas ki loje komisarya a. M pap ba nou manti m ta renmen retounen pou m al pote kontribisyon pa m. Paske se vreman vreman dwòl pou n ap gade jan de imaj sa yo jiska prezan pou peyi Dayiti. An nou swiv. Pou kan kare. Men kòman sa ye nan komisarya boukan kare kote n kapab viv zanmi entènot nou yo imaj yo nap lèse w pou ka viv kèk imaj sou de komisarya boukan kare. La nou andan komisarya grèf pilinal la. Si n ap gade, nou kapab obsève byen pou nou wè eta tribinal de pè Boukankare, kote moun, kote tout peyizan Boukankare ap vin jwenn jistis. Bon, pèmèt mwen m di w ke m kapab temwanye etan ke youn nan grefye tribinal la, Alò, an tèm de pèfòmans, nou kapab di ke tribinal de pè Bougan Kare, nou kapab temwanye e nou kapab di sa, an tèm de pèfòmans, nou genyen yon bon, yon bon tribinal pa bò isi. Alò, nou gen jij de pè nou ki fè sa byen, li kolabore byen. avèk avè nou etanke grefye epi li fè travay li byen li bay jistis aki lajistis pèdi sa vle di bò isi a pa genyen e sa yo rele abi yo pa fè moun abi ou konprann peyizan an vini jan jan sa ye kote jistis la ye e se la e yo bay li. M panse nou konprann. Men, si n ap gade an tèm de enfrakti e estrikti, lè n ap gade, nou wè sa se dekourajman. Sa se dekourajman. Ok? La se la nou vini travay chak jou. Ou konprann? Nou abiye vrèman vre, nou mete ti kostim nou sou nou. Ou konprann? Nou netwaye ti soulye nou, men si w ap gade Etwati mezon an, wè li fini, wè poud bwa pike li nèt. Bon okontrè pwopriyetè mezon an menm, li ta bezwen kraze li pou l rekonstwi li men Leta ayisyen poko reponn. Poko reponn paske nou gen yon konstriksyon ki kòmanse anlè a. Depi sou kòmansman manda prezidan Jovenel men jiska prezan li poko acheve. Li poko acheve, nou di konstriksyon an kanpe. Nou poko konnen kisa ministè de la jistis di. Malgre tout entèvansyon ki fèt bò kote nou, bò kote pèsonèl responsab yo. Men anyen leta ayisyen poko di anyen. Bon map pwofite okazyon an etanke youn nan pèsonèl abo isi a pou ke nou di avèk leta ayisyen pou yo pran sa an chaj paske moun Bourè Kare pa gen yon kote ki anfòm pou ke yo vin chita kote pou jistisyab yo vin chita pou yo jije, pou yo pran lisans li. Alò, m pwofite okazyon an pou m felisite medya ki ban nou aksè jodi a pou ke nou fè soti ti revandikasyon nou yo. E m swete Leta ayisyen pou ke li reponn avèk egzijans sa a. Mèsi anpil. Men kounya, kòman leta reponn avèk bezwen nou an tèm de mwayen pou deplasman? Eske gen de materyèl ki a disponiblite pou nou? Eske gen de frè ke leta mete la pou nou dispoze si nou bezwen fè yon pakou pou nou jwenn nan pou nou sòti? Non. E pèmèt mwen di w ke, alò, mwen m grefye tribinal bò isi a depi 2012. Depi 2012 la, Leta ayisyen poko janm bay yon mwayen deplasman pou tribinal. M sonje ansyen jij de pè yo, lè m te plis timoun, paske se nèg nan zòn nan m ye, lè m te plis timoun, m te konn wè tribinal yo, tribinal la te konn gen motosiklèt. Pou jije yo deplase, swa lè yo prale nan konsta, oubyen lè yo pral fè yon travay tèren. Men jounen jodi a, Johann Dieu la depi m fè pati kò sa a, poko janm genyen sa yo rele mwayen deplasman pou tribinal la. Se swa machin oubyen motosiklèt, pa gen bagay konsa. Men kounye a, kòman nou menm nou fonksyone lè nou bezwen fè deplasman? Alò nou fonksyone avèk les moyens du bord. Ou konnen lè wap deplasman se lè wap fè deplasman se nan konsta le plus souvent nou prale e alò moun ki mande konsta a pleyan an ki mande konsta a la lwa ta mete yon taks pou sa mete yon taks ki di soti tèl kote ale tèl kote pleyan an dwe peye yon taks. Alò taks sa a, nou gen, tribinal la gen aksè avè l pou ke nou fè depans, swa pou nou achte gaz oubyen pou nou pran freton motosiklèt pou nou ale nan yon lòt. Frè deplasman yo sòti kounye a sou moun ki gen pou l fè nou deplase a, se pa de Leta? Non, se pa de Leta. Men, ki sa nou pwopoze menm kòm demach ki ta dwe antrepran pou nou ta jwenn dè materyèl disponib, si pa bezwen se kliyan an oubyen moun ki pou nou fè demach la ki ta pou Gen yon frè, ki frè sa se leta ki ta ba li? Ki demach nou konte fè? Non, nòmalman, frè, frè sa a, l ap toujou soti, l ap toujou soti sou, sou pleyan an. Men, leta li menm, leta, dwa pa li se bay aksè oubyen mwayen deplasman pou tribinal la, pou aparèy jistis la ta deplase, ale sou lè lye, lè pleyan yo bezwen sa, lè peyizan an bezwen sa. Ok. Men, selon nou menm, kòman peyi, peyizan an reyaji atravè konpòtman leta genyen anvè nou menm, epi lè yo vini pou yo wè se yon dwa konsa yo parèt pou yo vin regle yon bagay. Kòman yo santi, èske gen yon satisfaksyon lakay yo oubyen gen yon gen yon sòt de inyorans la nan nan travay la? Bon, ou konnen e pa pèsonè e pwofesyonèlman, pwofesyonèlman fason ke e jij la, nou menm grefye e lòt pèsonèl yo nou fonksyone, Fason ke nou akonpaye peyizan an, nou rejwenn peyizan an, yo eseye konprann sitiyasyon an. Sa vle di se pa enfrastrikti a, se pa kay la ki montre ke travay n ap bay la, sèvis n ap bay nan kominote a li bon. Sa vle di se pèsonèl yo, se moun yo. Men sa m di w la, nou gen bon jij nan kominote a. Nou gen yon seri de, nou gen anviwon 4 grefye bò isi a. Tou de 4 grefye yo, se son de grefye ki etidye dwa deja. Mwen menm k ap pale avè w la la, se yon lisansye an dwa mwen ye. Sa vle di nou fòme deja Pouki nou pran pwomosyon pou jij de pè malgre nou poko kapab jwenn sa, men nou fòme pou sa. Men si tap gen yon dènye revandikasyon se kisa li tap ye? Dènye revandikasyon nou se di. avèk tout moun kap gen chans gade entèvyou sa a, kap gen chans viv entèvyou sa a, espesyalman leta ayisyen se ta panche sou finisman konstriksyon tribinal de pè a, sa tout moun ta swete nan zòn nan, sa tout peyizan Bougan Kare ta swete, sa tout otorite nan zòn nan ta swete. Zanmi entènot rfprod e medya an liy, donk mwen kontan e ap vin di a ke mwen ansanm avèk nou donk pou n fè yon ti bat bouch. Mwen non pa m se Guerrier Delinois, mwen se. Yon nòmalyen siperyè de pwofesyon. Donk mwen abityèlman travay nan domèn edikasyon. Donk mwen se direktè pedagojik yon lekòl nan kominote a ki se Montermont. Mwen travay kòm pwofesè matematik nan lise Goudman Kare e kòm pwofesè matematik nan kolèj Sen Michèl, Frè Bokan Kare. Donk mwen se aktyèlman se majistra e komin Boukan Kare. E mwen ap fon ti pale ansanm avèk nou e konsènan eta delabreman komin Boukan Kare. Boukan Kare se yon komin de grand sipèfisi, se yon komin ki mezire 393,55 kilomèt kare, Donk li gen anviwon 60 mil abitan donk y ap viv ladan li. Li gen 3 seksyon kominal ki se premyè seksyon Pitit Montay, dezyèm seksyon Boukan Kare e twazyèm seksyon Dèbay. Li gen anpil pwoblèm nan tout domèn. Pwoblèm yo anpil. Map kòm Map kòmanse avèk domèn nan domèn edikasyon. Nou genyen e yon lise ki nan komin nan, ki nan vil la, men ki loje nan lekòl nasyonal Boukan Kare a. Se inik e sèl lise komin nan genyen. Li gen plizyè lekòl nasyonal ki gen twazyèm sik ladan l. lokal. Li loje nan vakasyon PM lekòl nasyonal atleta Boukan Kare. Ok. Majistra, kòm ou pale de 3, komin Boukan Kare gen 3 seksyon, èske ou gen kontwòl tou le 3 seksyon sa yo ki nan komin nan? Alò, tou le 3 seksyon yo, se premyè seksyon Pitit Montay, dezyèm seksyon Boukan Kare, epi twazyèm seksyon Dèbay. Òdinèman tou le 3 seksyon sa yo sou jiridiksyon komin Boukan Kare, sou jiridiksyon mwen menm kòm majistra. Men pa mwen menm sèlman paske chak seksyon sa yo genyen yon konsèy kazèk k ap dirije yo. Nou travay an patenarya ansanm avèk konsèy kazèk la, kazèk yo, e nan komin nan. Genyen azèk, gen kazèk, e kòm dè zotorite lokal, donk ki ap dirije seksyon kominal yo, Donk, mwen menm kòm majistra, nou kwafe tout seksyon kominal yo. Ok. Men ki wòl yon majistra egzakteman? E majistra, wòl e majistra, li se yon ajan de devlopman. Donk, li la pou ke li administre komin nan e nan tout entegralite li, nan tout domèn. Donk men pa rapò avèk pwoblèm ke nou gen nan kominote nan peyi nou, kote ke se sou papye komin yo, yo otonòm de manyè administrativ e finansyè. Men malerezman nan la reyalite yo pa otonòm vre, paske komin yo, yo pa rantre anyen. Donk li gen di mal pou ke ou administre, ou fè tout administrasyon an nan tout entegralite li. pa le fèt ke nou pa vrèman gen otonomi sa. Si n ta pran premye pwoblèm ki genyen, feblès ki genyen nan kesyon otonomi an, donk resèt kominal yo, donk ki se premyè aktivite rantab ki ta dwe rantre mwayen pou devlopman komin nan. Men, se DGI ki gen prerogativ pou fè rekouvreman fòse. Yo popilasyon an yo pa peye taks yo pap fè anyen vre men menm ti taks yo ta dwe antre a pa antre paske lameri pa genyen pa genyen pouvwa pou ke li fè yo ranfòse oubyen pou fòse moun yo peye taks si nou ta vle di nan bon kreyòl fòse moun yo peye taks se pa lameri ki genyen sa se DGI. Kòm yon majistra se yon ajan de devlopman Ki devlopman ki antrepran nan komin ou an? Vwa ke nou wè komisarya a epi nou wè tribinal la, ki sa egzakteman ki lakoz ke pa gen yon reparasyon de enstitisyon sa yo? Donk si nou ta pran pa egzanp premyèman e tribinal la, donk Boukan Kare prèske pa gen tribinal, donk lè m te vini kòm majistra n te jwenn Bougan kare e komin lan, tribinal komin lan li loje nan yon ti kay an bwa ki fin kraze. Nou te mennen anpil demach bò kote ministè lajistis pou konstriksyon yon tribinal de pè. Donk pwojè a te rive jiskaske l te kòmanse. An 2019, pwojè a t ap mache trè byen, donk pa rapò avèk peyi lòk la. Donk, fim ki t ap egzekite pwojè a te pliye bagaj. E depi lò, pa rapò a sitiyasyon twoublay twoublay ki gen nan peyi a. Kisa ki te lakoz ki fim nan te pwojè? Fim nan pliye bagaj paske te genyen, nan 2019, te gen yon peyi lòk. Epi, li te jwenn, premye tranch lajan ki l te genyen an te vin fini. Li t ap prepare, fè preparatif pou da l, pou te mete beton pou te kouvri li. Epi peyi a vin fèmen, li te rantre e l te di ke l ap tann dezyèm tranch kòb la pou l kapab vini. Men m te antann avèk li pou ke m te di l ke gade sa l ka fè pou chantye a pa kanpe. Li mèt se avèk mwayen pa li, li mèt degaje l pou wè si l ta kouvri tribinal la. e an atandan ke nap fè demach ansanm pou dezyèm tranch kòb la debloke. Donk lè peyi a vin fèmen, donk li vin di pa gen e li va vle pou ke li prete lajan pou l envesti pou l fè pou tra pou chantye a vanse e pi pou ke pwoblèm peyi a fè l mal pou jwenn kòb la. Li te ale li di donk sito ke gen yon ti lapè e pi peyi a rete nan nòmalite li lap e nap kontinye fè demach pou dezyèm tranch kòb la e pou l tounen. Eske gen yon satisfaksyon bò kote paw pa rapò jan wap devlope oubyen jan wap mennen aktivite nan komin nan ou menm avèk popilasyon an kòman sa ye? Donk pa ka gen satisfaksyon nan yon komin ki ap mache jan lap mache la. Pa ka gen satisfaksyon. Paske tout sa n te gen kòm rèv, kòm pwojè yo tout bloke, yo pa gen anyen kap mache nan peyi a, pa gen ankenn pwojè denvestisman kap mache. Donk tout pwojè ke n te gen avèk leta ayisyen yo tout kanpe, sof yon pwojè dlo potab ki ap mache paske se Bank Mondyal ki t ap finanse l pou nou. Donk apre sa ki ap inogire demen si n ap toujou pale sou sa. Men tout lòt pwojè, tout aktivite ke n te gen avèk li e ki te nan trezò piblik la, donk yo tout kanpe pa gen okenn aktivite. Donk fin o nivo de envestisman nou a pwen zewo. Donk e sa fè anpil tan konsa. Donk sa fè ke E nou pa ka genyen satisfaksyon. Ki demach majistra a konte fè e ki mesaj li ta vle fè pase atravè otorite oubyen responsab ki ta vle kolabore ansanm avè pou pote yon chanjman atravè komin nan? Donk ansanm de pwojè ke nou genyen ki nan tiwa yo pou ke yo ta debloke paske nou gen pwojè tribinal la kote ke pa menm gen kote pou jij yo pou ke yo syeje. Pou bay jistis. Donk tribina e komisarya a li an delabreman depi bèl lerèt. Donk tout demach nou te fè bò kote minis lajistis e direksyon travo piblik e direksyon e pnh lan. Donk jiska prezan pa gen anyen ki mache. Donk gen anpil pwoblèm ke komisarya a genyen. Bò kote pa nou o nivo lameri nou bay ti asistans avèk komisarya a nan mezi ke nou kapab. Men chantye pou reparasyon komisarya a, donk nou pa gen mwayen pou sa. Nou tap gade atravè de tribinal la epi komisarya a nou wè eske gen materyèl ki a la dispozisyon de responsab tribinal yo epi pou ajan ki nan komisarya polis yo, eske yo reponn vrèman vre si gen yon deplasman pou fèt? Eske gen yon efektif total nan komisarya? Komisarya pa gen efektif ditou. Dayè se genyen 3 genyen anviwon 5 polisye ki nan komisarya pou anviwon 60 mil abitan. Donk 5 polisye sa yo genyen 3 ladan yo ki se de responsab de enspk donk ajan 4 donk sa vle di ki se responsab e ki se enspektè. Donk se pa moun ke ki ta ka di ki de travay donk se moun ki vin pase nan komisarya a la epi yo ale. Nan tout demach nou fè bò kote direksyon depatmantal pou wè si tout ka nou te ka ogmante efektif la, te gen ansyen direktè depatmantal la ki te pwomèt ke li otomatikman gen polisye ki te fòme depi yo soti pwomosyon sa soti l ap ba nou yon twa kat jèn polisye pou ede nou fè komin nan mache. o nivo sekiritè, men malerezman menm yon grenn ke nou pa jwenn jiskaske li a ale ti debach nou fè a pa mache, ki fè efektif komisarya nan e polisye nan komisarya a li trè minim, ou ap si w rantre nan komisarya w ap jwenn se yon sèl grenn polisye ki la e dayè li yon sèl grenn polisye pa ka fè ankenn entèvansyon, donk se popilasyon an li ye a li menm. Eske yo gen materyèl si tout fwa pou yo ta yo ka fè entèvansyon? E yo genyen 2 12 la a nan komisarya a, apre sa chak polisye yo gen yon 9 milimèt, yo gen 2 12. E pou mwayen de deplasman? Yo pa gen okenn mwayen de deplasman. Te gen yon sèl motosiklèt komisarya a te genyen, yo te vòlè li. Apre sa, pa gen okenn mwayen de deplasman pou komisarya. Men kounye a, si t ap gen yon mesaj an gwo. Polisye yo, se yo menm ki fè deplasman, ki gen mwayen, ti mwayen motosiklèt prive yo pou yo vin travay. Men yo pa genyen, tankou komisarya a li menm pa dote dokenn mwayen de materyèl woulan pou yo deplase. Te gen yon pwojè pou mache a e. Majistra nou remake ki ke pwojè sa li kanpe e mache a pa fini. E ki ki sa ki lakoz? Donk, pwojè mache Boukan Kare, donk se yon pwojè ki te kòmanse depi an 2012. Donk lè sa a, mwen te senp sitwayen, nou tout moun te konstate pwojè a kòmanse epi li vin an wout li kanpe apre depa. Premye Minis Laurent Lamothe. Donk, lè m vin majistra an 2017, mwen te ale kòm pwojè, se te yon pwojè fon kominaux. Donk, mwen te ale nan Ministè Planifikasyon pou al gade donk ki sa k pwoblèm nan egzakteman. Men moun ki te otorite nan epòk la, Depite Descollines, te di m ke donk te gen yon tranch kòm yon twa, alò avèk tout fim ki t ap egzekite pwojè a te di, te gen yon twazyèm tranch yo te dwe bay pou pwojè a. Te gen yon tranch kòb pou yo te bay pou pwojè a fini yo pa t bay. Donk lè n vin majistra nan Ministè Planifikasyon nou pa jwenn tras pwojè sa a ditou. Konbyen pèson moun ki pou pale n de pwojè a menm? Donk ki vin fè ke pa gen okenn posibilite pou ke nou ta releve chantye sa a ankò. Donk sa fè ke m te fè yon demach bò kote BMPAD, Biwo Monetizasyon, pou n te kapab wè si nou te kapab finalize mache yo. Donk pwojè a se yon pwojè ki tap mache, yo te fè evalyasyon, yo te vin gade nan ki nivo li ye, yo te voye yon lòt fim vin gade nan ki nivo li ye. Donk pwojè tap mache, fim ki tap egzekite pwojè a te gentan rive depoze dosye li, yo te mande l kosyon, menm kosyon li te gentan depoze pou ke chantye a te redemare ankò avèk yon lòt fim. Donk avèk yon lòt finansman, malerezman, donk peyi lòk fè ke pwojè a te kanpe jiskaske moun ki tap coach nou ede n jwenn pwojè sa te vin pat nan BMPAD ankò, donk sa kanpe epi pa janm gen rezilta. Ok. An gwo se ki tap dènye mesaj. Pwojè sa se te yon fim, se te, se te, se te enjenyè Victor ki tap egzekite pwojè sa, yon fim, m pa sonje non fim la, e pa mwen ki te majistra epòk la. Men, m te pale souvan ak Inè Viktò pou gen bon evalyasyon, li ban mwen tout rapò pou m te fè demach yo nan planifikasyon, malerezman anyen pa t mache. Donk, men se te jan m di w a se te fon komino, sa depite a te di alepòk te gen yon tranch kòb yo pa t bay, epi depa premye minis la te vin fè yo pa t bay tranch kòb la, depi lò, anyen pa mache ankò depi 2012. Ki t ap dènye mesaj ou antanke majistra, responsab komin Boukankay? E, bon, dènye mesaj mwen antanke majistra. Donk yon komin, peyi a, li gen, li se yon ansanm de komin ki konstitye peyi a. Donk, pa ka gen devlopman, donk nan peyi Dayiti, donk si tout fwa pa gen desantralizasyon. Tout bagay konsantre Pòtoprens, donk tout bagay diskite Pòtoprens e konsantre Pòtoprens. Donk yo trete komin yo an paran pòv, espesyalman komin Bokan Kare. Donk ki fè ke pa gen anyen k ap mache nan komin Bougan Kare. E tout lòt komin, se yon komin de twazyèm kategori. Donk yon komin ki pa ka, ki pa ka vole a pwòp zèl li. Ki bezwen sipò Leta santral pou l kapab dekole. Men Leta santral fèmen zye l sou komin twazyèm klas yo. Donk ki vin fè ke komin yo trete an paran pov. E donk nou swete ke Leta santral konsidere komin yo kòm pilye pou devlopman peyi a. Non sèlman Bokan Kare, men tout komin yo, yo dwe konsidere pou ke devlopman fòk yo kòmanse fèt, fòk komin yo granmoun tèt yo tout bon vre. Jan sa di sou papye a, fòk yo gen otonomi yo tout bon vre, fòk yo jwenn sipò Leta santral pou ke yo kapab mobilize taks ki pou pèmèt ke yo devlope, yo fè aktivite. pou devlopman yo e remèt ke mega pwojè yo pou leta santral finanse mega pwojè nan nan komin nan donk se sa dènye mesaj mwen e men avan ke mwen fini donk m panse ke m pa ka fini san ke m pa pase sou sa ki se yon gwo evènman e nap gen nan komin nan demen si Dye ve e paske demen mèkredi 8 mas lan nap inogire yon sistèm a diksyon do potab. e saep komin boukan kare e espesyalman pou vil la donk se yon pwojè ki te kòmanse e 28 jiyè 2021 donk ki ap inogire demen e ki ap genyen pou bay dlo avèk santre vil boukan kare e avèk tout zòn ki anvwazinenl yo. Donk, se yon gwo pwojè, se yon anvlòp de 1,2 milyon de dola ameriken ke Bank Mondyal te finanse pwojè sa a pou nou. Donk, se li menm n ap inogire demen si Dye vle. Donk, tout tès fèt jodi a la a. Donk, teknisyen yo ap travay darachpye. Demen si Dye vle, delegasyon an, Direktè Guito Edouard ki se Direktè DINEPA ap prezan Boukankare avèk tout delegasyon k ap sot Pòtoprens nan biwo santral e o repa ench do pou ke nou kapab mete an sèvis do sistèm adisyon do pòtab sa pou komin Boukran Kay. Antouka si w apresye travay la, ede nou ladan l, pote ti kontribisyon pa w paske n ap gen pou n touche prèske tout kote nan peyi an, ou wè kòman moun yo ap viv an pwovens, nou ta vle akonpanye yo paske ou menm nou se zye w ak zòrèy ou e se ou ki pou pèmèt ke nou al chache imaj sa yo.